Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter bah une nouvelle émission. L'heure des news. Est-ce que tout est ok? Merci à tous les gens qui ont pris un attachement tout à fait infaillible pour Chanel Silla. Chanel qui bat information 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ou même cap Ben, écoutez, pas printemps parce que c'est évident, justement, de Lache le like epi abone paske tank ke gen plis abone chanèl la lap toujou rete youn nan chèn ki pi entèraktiv ale se pati pou vòtre emisyon le dosye du jour se kestyon ki konsène Arnel Belizè sanksyon yo enpoze kont Arnel Belizè epi yon lòt gwo towo la ki se bòfrè jiska prezan m kapab di Michel Martelly. Genyen dosye politik tou ki nan moman an. Ekoute, genyen kestyon kolera e pi genyen yon ti dosye nan paj entènasyonal la. Alò, mèsi dètre avèk nou e se parti pou vòtre emisyon. Arnel Belizaire e Charles Saint Remy, Mister Kiko, e byen moun sa yo anba sanksyon peyi Kanada. Pou ki sa? Se paske se 2 zòm la yo estime ke e byen nèg sa yo konn kole dèyè yo avèk gang. Mwen m tap atann mwen aske nan moman sanksyon yo gen yon seri de non ki tap site just avan. Men ekoute jounen jodi a la a Kanada deside frape 2 mesye sa yo. Bon antouka konsènan Charles Saint Remy fò m di nou byen ke ebyen sa fè dèzane wi sa kapab gen 8 ane konsa kote ke li te fè yon deklarasyon se yon sòt de mea culpa m ta kapab di dizan ke ben ekoute l te konn manyen bagay yo. Li te nan bagay ki louch, euh, o pwen ke emisyon sa te fon veritable buzz, se te nan Haïti Débat. E pi, euh, jou yo vin ap pase, Kiko Saint-Rémy te vin gen yon animozite avèk Michel Martelly o pwen ke Kiko Saint-Rémy te anonse ke l pral patisipe nan manifestasyon opozisyon an. Se te a lepòk ou Laurent Lamothe te premye ministre. paske lè li pat fin twò dakò kanm jan bagay yo ta prale. E konsènan Anel Belizaire, sèt an depite, ansyen depite ki batay, e je kwa ke se nan 49 yèm lejislati, misye batay anpil, misye toujou aranje l kote pèp, e pi Anel, bon fò m di nou byen ke Anel se kelken ki nan pa de chans. Anel arete sou administrasyon Michel Martelly, Lè l te depite menm, Arnel arete sou Jovenel Moïse e m kwè se aprè lanmò Jovenel Moïse Arnel jwenn liberasyon l. Alò m pa ta swete ke pou Anel ta jwenn arestasyon l sou Ariel Henry paske Arnel il n'a pas de chance. Konsènan dosye gang, kole dèyè avèk gang yo enpoze kont Arnel donk se. peyi Kanada ki pou vini avèk prèv tankou jan anpil moun di sa. Si ou menm wap viv nan peyi Dayiti ou konnen Anèl son bad boy. Anèl se nèg ki gen zam ni lakay li. Eske Anèl nan kole dèyè ak bandi? Enfòmasyon yo sikile sou do Arnel Belizaire kòm kwa ben se kelken ki antretyen de trè bòn relasyon. avèk anpil gang o pwen ke li menm li di w ke li plis renmen konpòteman yon seri de gang nan peyi a ke de nèg politik menm si kelke pa gen yon verite nan sa paske e dèfwa gang nan l konn parèt yon ti jan pi fidèl sitou lè gen yon men kap gide l li just fidèl anvè moun sila ke nèg politik yo paske nèg politik la jounen jodi a la nèg la depite jodi a l vote pou demen l kont paske Se zafè pòch li l ap regle. Antretan, nou te kapab fè anpil pale sou kesyon sila yo, men n ap tann ki sa sa pral sisite kòm enpak. Apre anons nouvèl mezi migratwa pa Joe Biden, Lèzetazini kapab wè anpil Ayisyen debake lakay yo nan jou k ap vini la. Fò m di nou ke genyen anpil tèt chaje. Anpil tèt chaje onivo de imigrasyon paske. La a chak jou se batay. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire kote m ka fè yon paspò osi vit? Men paspò a kounya la a m gen presyon ke yon paspò kapab rive nan 25 a 30 mil goud. Wi! Parce que il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire ah ou konn sa k pase la RL? M al Prese fè yon ekstrè darchiv. A yo mande m la fò m bay yon 60 dola ameriken e m kapab jwenn li trè trè trè rapid. Nan va konprann donk ayisyen yo anraje paske ayisyen yo m ta kapab di deziste. Hum yo deprime se lekzasperasyon total. Tout moun vle kite peyi a la pou kapab ale nan peyi etazini. Ekoute yè je vous avais fait une petite annonce. M te gen pou m te vini avèk video a pou nou. Voici pour vous. Mesaj a la nasyon Bonjou, bonjou, bonjou, bonjou, bonswa Kèlkeswa kote w ap tande mwen E Tanpri Si w gen yon gwoup whatsapp Si w gen yon gwoup tiktok Si w gen yon gwoup facebook Pataje mesaj sa pou mwen Mesaj sa trè enpòtan M pap fè l pou m fè nou pè Men m ap fè l pou reyalite ke m ap di nou Non pa m se Janjan Si gen yon moun k ap antre Ozetazini, moun nan genyen k ap fè ennan, genyen omaksimòm dezan. Depi moun nan ap antre, nou pa gen yon plan pou li, swa pou l al Kanada, oubyen pou l marye pou l stati legal li, m di de, marye rete nan peyi an oubyen al Kanada, ou pa bezwen aplike pou moun nan. Si moun nan rete se 2 zan lap fè tou, twazyèm plan se fèl tounen. Tande byen map diw, swa mwen menm m pat sipoze di sa non, men mwen menm map di nou li, m ka nan zen nan sa map di nou an. Si moun nan prale move Canada, li pi bon pou li. Si moun nan gon moun kap marye avèl kap rete isi, li pi bon pou li. Oubyen moun nan tounen an Ayiti. Si moun nan ap fè yon bagay ki rele extended stay, ki rete sou 2 zan yo ba l la, y ap pran tout asèt moun ki aplike pou li an, e sa k fè m di ou pa ka aplike pou moun ou pa konnen. Y ap pran tout asèt moun ki aplike pou li an. Pa egzanp, mwen menm mwen gen biznis mwen, an n di m gen 19 machin. Y ap pran machin yo, yo vann pou yo okipe moun nan ki rete isi an. Dekwa papye travay moun nan ap fini nan 2 zan. Lè moun nan rete tout jou l fè a leta pral fè m peye pou li. Moun nan mwen ka pran prizon tou. Anpil moun k ap voye chache moun ka pran prizon si moun nan rete. Sa rele extended stay. Imigrasyon di se pou 2 zan l ye. Fon plan jeneral pou moun k ap antre an pa rete depase 2 zan. M ap di nou sa, mwen menm pa mete m nan zen fè moun yo al Kanada. Fè money al Canada. Epi moun nan pa nan responsabilite nou. Pa pale fò, pa mete m nan zen, mwen menm mwen ba nou reyalite an li an. Paske ou wè moun k ap voye chache moun nan, m pral di w yon bagay, moun k ap sot Ayiti an se li k ap bòs moun l ap voye chache an. Se yon bèl plan li ye, men se yon plan k a mete moun ki voye chache w lan nan prizon. Ou menm ki vini, ou rete, ou ka fè ventan, trantan, epitou moun nan rete l ap okipe w. Fè atansyon. Ke li annafè. Pa egzanp, si w antre nan peyi an, enben jistavan dezan an rive, fè w kapab tounen. Men si w rete, ou tande kisa yo ap di, ap fè. Se sou kont moun sa a. Donk, tout sa moun sa a genyen, enben yo kapab vann li pou kapab okipe w. Donk, sa vle di ke fòk nou antann nou byen. Si gen yon pakte kap siyen, moun sa kap rantre, konbe tan lap fè, eske ap gen demach pou li kapab rete, donk ann antann nou poun konnen kisa nou kapab fè. Men an Ayiti, bagay la se tèt chaje devan imigrasyon, se dè milye de jan ki yo menm ap tann la, paske depi yo genyen paspò yo nan men yo, aparaman yo konprann ke ebyen Etazini an pral toutafè fasil. Eske. se vre. Nap vini ak yon ti dosye sante jis avan nou anchene avèk kestyon politik la kote ke ministè ayisyen sante piblik konfime ke kolera lakòz anviwon 461 moun pèdi lavi yo sa fè 3 mwa nan peyi Dayiti. Daprè dènye dekont ofisyèl ki pibliye jedi swa, otorite sanitè ayisyèn yo konfime gen yon total 1576 ka alòske yo eseye tèmine verifikasyon sou 23112 ka pwobab. Kantite ospitalizasyon prezante pa avèk sentom rive nan 19186 depi Chif la menm siperyè a 50 pousan ak ane ki sot pase yo dapre direktè jeneral OMS lan nan kad yon konferans pou laprès. Ayiti, Lasiri, Malawi se pami peyi ki pi touche dapre deklarasyon Mesye Tedros ki soulinye ke flanbe similtane jenere yon penuri vaksen ki kondui Mekanism Entènasyonal Kowòdinasyon Vaksinasyon pou pran bon jan mezi pou redui dòz ki administre ak chak Pasyan, sa vle di si yo t ap bay 2, yo kapab bay youn. Malgre mezi sila a san presedan an, stòk yo rete fèb ak pwodiksyon yo ki yo menm o ralanti, dapre deklarasyon Tedros ki raple ke peyi yo resaman soufri flanbe epidemik sila a, ranfòse prevansyon yo kont evantyèl nouvèl enfeksyon yo. Lapaj Politik a 7 edisyon pou lenstan. Kisa k anpeche ke Peyi a dekole vrèman sou plan politik. Manm Akò Le Plaza, sinyatè Akò 21 desanbre, mande yon mizannèvre dokiman konsansis nasyonal pou yon tranzisyon enkliziv ak eleksyon transparant. Sinyatè Akò Le Plaza di yo pran ak piblikasyon nan jounal ofisyèl Le Moniteur, Dokiman sila, nan kad yon konferans pou laprès vandredi nan Pòtoprens, yo felisite pati politik, platfòm ak regwoupman politik, òganizasyon de baz ki yo menm fè yon depasman de swa nan kad jefò ki vize sòti peyi a nan kriz lan. Akò Le Plaza kontinye preche dyalòg tankou yon zouti solisyon ak konfli yo. Parayè manm akò sila pwofite pou mande ak Premye Minis Ariel Henry pou fè aplike imedyatman konsansis nasyonal pa enstalasyon manm Wo Konsèy Tranzisyon an, sila yo ki nan ògàn kontwòl ak aksyon gouvèneman an. To sa, yo ankouraje lòt pati ki pa siyen akò 21 desanm lan pou kapab pran konsyans eta lamantab peyi a twouve li e rejwenn diskisyon yo ki kapab. Pèmanant Akò 21 desanm nan rete ouvè ak tout moun, konpatriyòt ki konprann nesesite pou sòti peyi a nan enpas li ye jounen jodi a la, daprè sa manm sinyatè akò Le Plaza yo fè konnen. Yon pwosesis ki dire anviwon nou di gwosomodo depi lemwa de jiyè, Ekip endepandan de fasilitasyon sa a te konstitye pou diskite avèk diferan sektè yo, diferan òganizasyon, estrikti sosyete sivil, gouvènemantal, entènasyonal. E kontrèman a sa ki konnen doun manyè jeneral, ekip fasilitasyon sa a li menm li pa t travay, de manyè kominike nan laprès eksetera. Paske nou te vle dabò finalize travay sa a e fè ansòt ke tout sektè yo mete yo dakò dabò avan ke nou al pote l devan piblik lan. Se yon pwosesis ki te long anpil, avèk anpil wo e ba, kote ke lè nou te kòmanse te genyen prensipalman de gwoup daktè ki te retwouve yo anndan yon seri de akò, ki pa la suit, Akò sa yo vin pa kenbe, vin gen rekonfigirasyon du secteur politique. Sosyete sivil lan li menm kenbe nou e li mennen nou nan fòmilasyon de yon ansanm de pwen de konsansis ki diskite avèk sektè prive an, ki diskite avèk gouvèneman, ki diskite avèk. Sektè politik lan. Pwen de konsansis sa yo ki sa yo ye? Se sekirite, se la gouvènans de la konsansis, se la rekonstitisyon de la Cour de Cassation, konstitye yon CEP e mete peyi an sou ray de yon revizyon konstitisyonèl e òganizasyon dè eleksyon. Nan akò sa a, dokiman dakò sa a, fondamantalman, li siyen pou li bout 7 fevriye 2024 avèk enstalasyon delu a tou lè nivo nan peyi an. Retwouve chimen sekirite alimantè e sosyal, pwosede a refòm enstitisyonèl ki l fo yo e mete peyi an sou ray yon dyalòg pèmanan ki pou fasilite pwen nou sot di talè an ki se revizyon konstitisyon an avèk òganizasyon de eleksyon. Wo Konsèy sa a Li genyen yon reprezantan sektè prive ladan l, yon reprezantan sosyete sivil ladan l e yon reprezantan sektè politik la ladan l. Jodi a, se te jounen pou te vin kote ke tout aktè yo te vin di yo dakò avèk sa ki anndan dokiman sa a. Ce document a été validé il y a de cela près de 2 semèn nan nan des réunions, ateliers etc. E la a se te jounen kote ke tout. Ekip yo te rankontre pou di ke nou dakò. Donk nou kapab anonse ke le peyi è dote d'un consensus, d'un vrai consensus inclusif ki kapab fasilite ke nou adrese pwoblèm ensekirite, pwoblèm lavichè, pwoblèm, ansanm de pwoblèm ke nou genyen e sitou fè yon tranzisyon ki pa yon tranzisyon. inikman dòganizasyon de eleksyon men yon tranzisyon estriktiran pou nou pa retounen nan kesyon tranzisyon ankò. Le gouvèneman reste en place men jan nou kapab li l nan dokiman an, une fwa ke akò sa siyen, HCT an, Haut Conseil de la Transition an, L ap genyen avèk Premye Minis lan pou yo evalye, fè yon evalyasyon de ansanm dè pa dè aparèy enstitisyonèl. Paske le Haut Conseil est garant du bon fonctionnement des institutions et lè sa a, les ajustements nécessaires seront faits. Èske nou te rankontre avèk reprezantan diferan akò anvan nou abouti avèk elaborasyon dokiman sa a? Eske ou kapab reprann kesyon an pou mwen? Eske nou te rankontre avèk lè reprezantan de diferan akò? Nou konnen gen plizyè akò yo te. Wi, nou diskite. Kòm mwen te di l talè a, o depa, e panorama politik lan te gen ladan l yon ansanm dakò. Penn, Montana, 11 septembre, etc. Se avèk yo ke nou te kòmanse travay an jiyè lòske nou ta kòmanse. Men antretan. Konfigirasyon pa nan wama gwoup politik lan, wap vin, wap wè ke li te vin chanje, ou vin gen konpwomi istorik, eksetera. Nou kontinye travay avèk yo e nou te kontinye travay avèk yo. Nan sal sa a la a, kote ke nou sot asiste e sektè politik lan ki sot reyini, te genyen moun ki lye avèk tout akò. Maten an, nan travay avèk sosyete sivil lan, te genyen de sosyete sivil ki te anndan tout akò istorik sa yo ke nou te pale an. Donk nou panse ke nou bay peyi an la yon dokiman ki kapab oryante dè aksyon striktirant tout siyen. Jan nou sot wè a, nou wè jan ke a te long anpil pou siyati e nou di ke o nivo de konsiltasyon ki te òganize pou on a konsilte prè de 168 pati politik an nan peyi an. Gen plis pase 2300 òganizasyon sosyete sivil ki konsilte atravè lè 10 departeman di peyi e dan la dyaspora. installé pour commencer travail avec le gouvernement, pour combler la Cour de cassation, pour mettre un CEP en place et posséder le même ACT. Pour le moment, société civile a validé la personne du pasteur Fleuridor comme représentant. Secteur politique l'a validé le nan de Madame Maniga kom reprezentan. Et actuellement, nan mouman ap pale la, la sosyete sivile, Le secteur privé est en train de travailler. Pierre proposer. Et il y a une proposition que m pa kapab di paske fòk nou tann ke yo valide l pou nou kapab lage l. Tout a lè konsa m panse ke n ap kapab konnen. Se Doktè Jean Vilmont Hilaire, manm du Comité indépendant de facilitation. Poukisa Jovenel Josia ki fè plizyè aktè politik ki dakò siyen yon akò? Kisa k chanje? Non poko gen anyen k chanje. Se l'avenir qui dira le reste. Donk nou menm nou de bòn fwa, nou ta renmen bagay yo chanje reyèlman, dan le bon sans. E sitou m ap reprann tèt mwen, afè ensekirite a k ap kraze pèp la, bagay sa a se yon kansè pou nou eradike anndan peyi a. Pou sdp, sa ki konte pou nou, se peyi a. Sòti peyi a nan sitiyasyon ke li ye an. Nou reyalize, e se youn nan rezon k fè n te al siyen akò 11 septanb lan, ke polarizasyon peyi a okazyone ke mizè lan, ensekirite an, de jou an jou l ap monte pi wo. 11 septanb nou te fè konsta a, nou te siyen men malerezman te gen anpil lòt gwoup, anpil lòt pati politik, anpil moun nan sosyete sivil, vil lan ki potko vreman konprann nesesite de kraze pou nou kraze polarizasyon an. Sèt, nan yon dokiman ou pa atann ou gen linanimite, men jan ke 11 septanm te ye an, li te manke lòt fòs ki te lòt kote ou ki pa t pozisyone yo. Apre anpil mwa travay, anpil va e vyen, avèk yon dokiman sou yon konsansis nasyonal ke yo rele yon konsansis istorik, anpil gwoup, nou sot tande la a ke gwoup ki t ap òganize va e vyen sa yo, ki te konstitye yon sòt de medyasyon, yo di ou ke gen menm yon santèn de dokiman, paske se a refè, a chak fwa ou panse ou pral fini ak yon dokiman, gen yon lòt gwoup ki gen lòt pwopozisyon, e sosi se atravè le peyi. Finalman, nou rive nan moman kote nou jwenn yon konsansis avèk dot gwoup de la sosyete sivil, du secteur privé et de la classe politique pou yo siyen dokiman de konsansis sa ke yo tout ke yo travay ladann nan. Aprè sa, dokiman de konsansis sa li rete ouvè pou tout lòt kouch ki deyò ki poko antre vini vin konnen sa ki anndan Dokiman de konsansis lan ki vize, 1 Mete an plas yon estrikti ki se Haut Conseil de Transition. Nou sot tande l la a, sektè e sektè e sosyete sivil lan maten an, yo te gen plenyè yo, yo deziyen le Plasteur Fleurinord, Kòm manb nan HCT a, yon Haut Conseil de Transition ki ap genyen 3 moun. Dezyèmman, sektè politik lan sot reyini la a, nou wè se a linanimite yo dezinye Madam Manigat te deja gen yon konsansis sou sa pou Haut Conseil de Transition an. Kounye a, rete la a ke le sektè ekonomik, le sektè prive ki pral reyini e ki pral dezinye manb pa yo, qui pour constituer trois membres dans le conseil de transition. Le premier ministre Ariel Henry dirige le conseil des ministres. Le Haut Conseil de transition, c'est un organe de consultation et de proposition. Encore Premier ministre là, il pas de engager le pays à un processus électoral San l pa t genyen le maksimòm dadezyon posib. E li travay, li pran baton pèleren li, li mache chèche moun tout kote. E jodi a, li jwenn yon konsansis avèk le sektè prive, avèk la grand sosyete sivil e osi yn bòn pati de la klas politik. E jespè ke se konsansis li pral pèmèt ke nou ale de lavan. Et le dit consensus là pourra permettre que nous aller de l'avant. Ça veut dire faut nous d'accord que à cette phase des débats, il faut poser les jalons qui permettent que nous arrivions effectivement à une véritable transition pour nous passer pouvoir à des mondes que la population a choisi lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous espérons le plus vite possible le gouvernement il pourra compléter la Cour de cassation. Le plus vite possible, il pourra monter un conseil électoral provisoire avec la participation des différents secteurs de la vie nationale. Pour aller une gouvernance qui rassure le plus de monde possible e ke peyi a prale an mòd elektoral, men nou tout nou konnen, kèlkeswa lèzefò di gouvèneman, kèlkeswa lèzefò de la polis nasyonal dayiti, pou nou rive efektivman nan reyalizasyon eleksyon an ayiti, fòk nou genyen yon asistans entènasyonal. Dayè nou menm nou di l san zokin ipokrizi, lapolis a fè di bon travay, men lapolis pa gen sifizamman de mwayen pou l kraze gang phtk mete nan peyi a pandan lè 10 dènyè zane. Pou nou, sèt asistans entènasyonal è nesesè pou ke nou pwisyon avwa dè eleksyon an Ayiti. E nou espere ke pòt dyalòg la, pòt konsansis la, l ap toujou rete louvri. Sa vle di, moun ki pa siyen jodi a, y ap ka siyen demen. Sa k pa siyen demen, y ap ka siyen an janvye. Sa k pa vini an janvye, y ap ka vini an fevriye, y ap ka vini an mas. Lesansyèl, sè ke mentnan il fo demare avèk le pwosesis. E deja, nou chwazi de manm pou HCT a deja. Sosyete sivil la deziye, le sektè politik a deziye Madam Mirlande Hyppolite Maniga, on chwa ekstraòdinè. E le sektè prive, je kwa, va deziye son reprezantan. Il fo ale dlavan, on n'a pas le choix. E pòt dyalòg la ap toujou rete louvri. Nou pa vle kite pèsonn dèyè, nou pa gen enterè pou nou kite pèsonn dèyè. Men moman an rive pou ke efektivman les jalons capables de permettre de réussir cette transition, les jalons ki pou pèmèt ke nou fè eleksyon nan peyi a, pou gen des autorités légitimes ki vini, moman an rive pou yo poze yo. Il faut compléter la Cour de cassation, il faut monter le Conseil électoral provisoire et fòk gon gouvènans ki rasire tout moun, fòk gouvènman an pran responsabilite l men fòk kominote entènasyonal la pote sipò a ba nou tou paske san le support de la communauté internationale, san cette assistance étrangère nou pap kapab fè eleksyon an Ayiti. Oditè, telespektatè, entènot, jodi an se yon premye pa dan la bòn direksyon paske depi. E tanto 4 a 5 mwa, yon pwosesis de dyalòg ki kòmanse k pa ka fini. Kèlkeswa pozisyon yon moun ta ka genyen sou dyalòg, jodi an le dyal, konkretizasyon dyalòg la kapab yon pwen de depa pou ke nou rasire n de yon ane 2023 mwen turbulant, mwen tumultueuz, avèk mwens ensètitid. E yon akò politik se pa yon remèd chwal ki pral geri tout maladi, men se yon pòt dantre. Jodi a nou bezwen ke elit politik, ekonomik ak sosyal yo, Antann yo sou devenir peyi a. Men pou nou presi, jodi a gen yon seri de pwoblèm konkrè, eleksyon, sekirite, remaniman ministeryèl, lavi chè, enflasyon, antwot, se gran pwen anndan yon akò politik ki pa fè inanimite paske gen anpil moun ki panse ke tire sou kòd la se meyè opsyon an men nou menm o nivo dè non-alinye patikilyèman o nivo di Mouvman Nasyonal pou la Transparans Nou te konvenki ke le dialog dwa èt le pwen de depar de sèt nouvèl Ayiti. Enben, nou se pati prenant nan dialog la depi le debi. Nou li dokiman, nou bay objeksyon, nou bay opinyon. E jodi a nan faz konkrè a, kòm nou te siyen yon ak dangajman deja, non alinye yo, ladan n ke w jwenn Mouvman Nasyonal pou Transparans, nou siyen akò sa pou ki kapab pèmèt nou mete yon Wo Konsèy pou akonpanye Premye Minis lan, ou Wo Gouvènman an, panche sou fòmasyon yon CEP ki odesi de tout soupson, gade kesyon sekirite a, epi valide politikman yon entèvansyon, yon akonpanyeman entènasyonal pou rezoud pwoblèm ensekirite a, pou ke 2023 a, omwen nou ka sikile, omwen moun ka kòmanse relouvri biznis yo, epi angaje le pwosesis elektoral pou nou renouvle pèsonèl politik la. Bon, mwen menm, konviksyon nou o nivo de Mouvman Nasyonal pou Transparans epi doun fason pli laj lè nou alinye, li pa sou yon kesyon de moun. Kan Prezidan Jovenel te la, nou te di fo yon dyalòg pou yon akò politik. Prezidan Jovenel asasinen, mouri, nou kenbe menm diskou a. Donk, li pa yon kesyon de Premye Minis Ariel. Jodi a, menm si yo pran yonn nan nou la ki renmen Ayiti anpil, yo mete nan Primati a, ou pap ka dirije peyi a si w pa gen yon akò avèk lansanm dè fòs viv. Enben lakò ou se pa yon kesyon de premye minis Ariel, kòm se premye minis Ariel ki gen reyalite pouvwa ladan l, li se yon pati prenant nan kriz la, enben nou fè akò avè l, men se pa yon bagay ki toune otou de li, se yon bagay ki toune otou de yon seri ayisyen ki renmen peyi an, ki mete devan dabò Ayiti, paske jodi a mesye, nou fatige, yon ane 2022 ke nou anvi bliye, nou anvi bliye paske turbilans, kidnaping, ensekirite, peyi lòk, biznis nèg ki kraze, fanm ak gason ki kite peyi a pou yo kouri pati dèfwa avè yon bout viza, san paspò, san anyen. Fò n divòse a bagay sa yo e pou n divòse avè yo, on akò kapab vrè m te di o depa, pa on solisyon majik men l kapab on pwen de depa pou ke ane 2023 a nou abòde l avèk plis serenite an bon patriyòt, an bon sitwayen pou nou wè si na sove peyi a. Nou menm e depi on sèten tan nou te toujou pou yon akò, yon akò ke nou menm ayisyen, moun k ap fè politik, moun ki nan sektè ekonomik e moun ki nan sosyete sivil sipoze jwenn pou n gade kòman n kapab rezoud kriz la. E pa pli ta ke yè swa, nou te mete yon nòt deyò, nou menm nan Mouvman Nasyonal pou Transparans ki manb Regwoupman nou nan Alinye pou ke nou mande yon akò politik ou ankò yon akò ant diferan aktè yo avan 2023. Donk jodi a nou panse ke gen yon pa ki franchi dan la bòn direksyon avèk yon ansanm de aktè ki sansiblize pa kriz la e ki te vle fè depasman nesesè la. Men yon nan bagay ke nou te toujou di, Fòk sa kap fèt la jodi a, se pa yon antrepriz de kopinaj. Fòk se pa de moun ki zanmi, de moun ki la inikman sou baz akwentans. Nou te bezwen de moun ki gen alafwa eksperyans e konpetans. E jodi a, mwen fyè pou m anonse ke nan dinamik Haut Conseil Transition an, pou le sektè politik, se ta va Madam Mirlande Manigat. ki sou wout pou reprezante sektè politik la. Donk nou menm nan Toutouni nou bat bravo a san pousan pou sa, nou menm nan Nonalinie nou bat bravo a san pousan pou sa, nou pa manb RDNP men jodi a Madam Maniga se yon figi, se yon pèsonalite ki transande tout apawotenans a yon pati politik e se yon moun ke nou te ka konsidere kòm yon patrimwàn nasyonal. Donk li klè ke si nou kontinye franchi menm pa sa yo pa rapò a lòt manb nan pral chwazi pou lòt sektè yo pa rapò a KEP a, pa rapò a moun k ap genyen pou asime gouvènans lan nan kad remaniman ministeryèl ka gen pou fèt, n ava bay peyi a posiblite pou ke pitit li, fanm tankou gason, kapab sèvi l o pli wo nivo pou le byennèt kolektif. Donk mwen menm mwen ekstrèmman fyè, mwen bat bravo a san pou san, ne serès ke paske la pèsòn ou la pèsonalite fèrm, klè, konpetant, onèt, akademik e politik. yon moun tankou Mirlande Maniga, ke l fè pati de yon Haut Conseil de Transition, sa vle di ke nou pati pou kèlke choz de trè serye. E lè l serye, toutouni ap la. Lè l serye, non ale li ap la. E de fèt, nou gen tan siyen pou ke nou anterine pwosesis la, tout pandan n ap veye pou ke bagay yo kontinye pase egzakteman byen jan yo komanse jodi a.